Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? Bon, e gen anpil dosye la atè a wi la. Nap kòmanse pa yon sitiyasyon tansyon ki genyen o nivo de la kwa de bouke patikilyèman nan zòn micho. Moun ki abite nan zòn sila a tande bri bal. Kisa yo fè paske yo konnen ke depi bal kòmanse tire gen pwoblèm, donk bal la ka chache al loje nan kò yo. Yo kache kò yo, tout moun ki nan lari ap kouri pou kapab chache yon kote pou met kò yo. E ofinal kès ki sè pase? Ebyen lapolis touye 2 sitwayen. Ekoute byen, enfòmasyon an fè konnen ke ebyen lapolis. Eske se nan yon operasyon ou byen se yon antèn ke li te genyen sou 2 bandi sa yo, dapre enfòmasyon kap sikile ki ta fè pati gwoup 400 mawozo. Ebyen fòk nou di ke genyen plizyè foto ki deja disponible sou lè rezo sosyo patikilyèman WhatsApp kote ke genyen sitwayen sa yo menm kap benyen nan san yo. Fòn di byen ke gen yon sitwayen kavèk yon mayo manch long sou li. Misye pran anpil katouch. Gen yon lòt ki avèk yon chemizèt nwa epi misye gen yon chaplè nan kou li ebyen misye pran anpil kartouch tou e vyann ki sou vizaj li m ta kapab di chire tèlman misye pran bal. Donk se 2 sitwayen. Lapolis les a laisse pour mort. Jan enfòmasyon an rive jwenn nou se ke gen yon sitwayen ki a chemizèt misye non li se Junior alyas move tan li se youn nan tèt pansan nan baz la nan domèn kidnaping ebyen lapolis apèn sot mete dòmi nan jel sa vle di misye fè vrèl pou peyi san chapo tèt chaje donk 2 mesye sa yo pou kouwè li la a, ebyen nèg sa yo menm yo pèdi lavi yo. Ebyen se sa ki te lakòz gwo kouri sa o nivo de la Kwa Dèboukè. Lapolis li menm l ap degaje l la pou wè kòman l ta kapab fè lapè retounen o nivo de la Kwa Dèboukè. Nou pral vini talè avèk kesyon zo a pou dir ke eske. Janr de deklarasyon Zo ap fè yo, èske deklarasyon sa yo gen enpak vrèman sou baz 400 mawozo ki lakòz jounen jodi a la genyen anpil nèg ki kòmanse ap tonbe? Men ekoute depi lontan e konn gen nèg ki ap tonbe men m poze tèt mwen kesyon sa pou m di sèt fwa si si mesye 400 mawozo ta gen chans tonbe sou yon polisye yo kenbe l ebyen èske polisye sa ap gen chans pou li ale lakay li vivan? Tèt chaje mezanmi humm tèt chaje antouka la polis ap fè yon gwo kou humm la polis pral poste foto sa yo pou di ekoute on a detui la tèt pansant de la tribu 400 mawozo ki li menm son spesyalis an matyè de kidnaping donk a repanse pou baz 400 mawozo Nan domèn sila, towo sa a ki tonbe a fòk nou di ke dcpj ki se Direksyon Santral de la Police Judiciaire ebyen sa fè lontan yo t ap mete antèn sou li pou te kapab gen kontwòl li. Ben ekoute jounen jodi a la a move chans pou li, li pase nan yon move andwa, nan yon move moman lapolis bang bang bang! On la lisse peau mort. Gen anpil lòt enfòmasyon toujou nap vini avèk yo pou ou. Fòn di ke genyen Lagonav, Lagonav pa bon ditou paske gen yon zòn la o nivo de Lagonav kote ke genyen afwontman ant nèg ame nan zòn sila. Lagonav genyen yon gè ki deklare ant Lasous ak Gwo Mang. Depi nan kòmansman semèn nan fòk nou di ke genyen endividi ak gwo zam fann fwa ki sòti Lasous ki anvayi Gwo Mang. Sa se pase avan hier soir. Anpil kout bal pete fok nou di ke poko gen bilan men nap chache konnen plis detay pou ou paske gen journaliste ki yo menm tap pati an reportaj pou te kapab ale la source men yo pat kapab rive paske te gen anpil bal ki tap tire bal ap soti a goch bal ap soti a dwat. Genyen yon solda je nèf ki mouri sou kabann lopital ok e solda sa sonje m te ba nou non li nan yon dènye emisyon ke nou te fè sou sa ki genyen nan plenn nan ebyen misye gen yon ti surnom ki rele sentane paske li toujou gen anpil chèn nan kou l kisa k pase e sa gen yon semèn m kwè depi ke te gen yon atak ki te fèt sou machin Jerry Moura donk li t ap pase nan zòn nan epi e. 2 zòm zame di l fon kanpe paske toujou genyen nèg ame ki nan zòn nan k ap veye pou ke si enmi p ap anvayi yo paske pa bliye nan plèn nan la nèg yo annafè ak Ti Watson e yo annafè avèk Gabriyèl tou. Ebyen machin nan pa t kanpe nèg yo tire machin nan blende gen yon bal ki rikoche kontre parbriz machin sila epi l al pran sòlda sa nan vant. Solda a ale lopital men malerezman y a yn movèz nouvèl ki ta fè konnen ke ebyen solda sa a ki rele Sentane ebyen misye pèdi lavi l. Tèt chaje. Yè aprè midi te gen yon tansyon o nivo de Blòk Douyar je peux dire devan Sans Frontières la kote ke anpil moun ki nan zòn nan estime ke gen lòt moun kap travay paske pral gen travay e yo menm yo pa janm fon ti woulman nan lopital la se sak fè yo tap boule kawotchou paske yo di ke ebyen yo menm ki nan zòn nan la byen lontan yo pa janm jwenn yon ti pòs nan lopital la e ke gen anplwa ki ap kreye pou lòt moun deyò ebyen se sak fè yo te al boule kawotchou devan baryè lopital la ya yn petit video de 11 seconde pour vous. Toujou menm yè, genyen Bòsonapi gen yon sitiyasyon ki pase paske genyen yon bandi ki li menm sot fè yon kou e ki pran direksyon Douya. Kès ki se pase? Bandi sa a Genyen yon kamyonèt ki ap vire sou wout la, men pa bliye lè w nan nivo sila a, si w se yon bandi w ap konprann, si w pa bandi w p ap konprann. Paske lè w sot fè yon kou, menm lè w se yon nèg ki, m ta kapab di yon dan fè, men kanmenm ou gen yon ti krent, menm a di pousan. Sa vle di ke lefètke w gen yon ti jan pè, Kèlkeswa sa ou ta sispèk ki parèt sou wout ou kòm barikad, w ap elimine l. Bandi a panse ke ebyen chofè sa se kwaze li pral kwaze devan li pou ta kapab fè yo mete men sou li, ebyen il a tiré sans hésiter 2 bal, genyen yon bal ki pran chofè a nan tèt, lòt bal la pran li nan lestomak. Humm tèt chaje. Donk ekoute nou menm ki ap mache nan lari fòk nou pran anpil prekosyon. Yo toujou di nou ke prekosyon pa kapon. Wi fò n pran prekosyon paske ebyen lè nèg yo an aksyon nenpòt sa ki pase devan yo y ap aji. Konprann byen wi. Y ap aji. Ebyen m ta kapab di se konsa bagay yo ye nan peyi Dayiti de tan a otre Genyen anpil enfòmasyon kap tonbe. Bon euh nou pral fèmen e nap kite w ansanm avèk Zo. Zo anvi ale pi lwen. Men sanble gen yon sitwayen ki rele Zo, Ti David pou fè l yon òfr. Zo sanble byen pè. Ebyen Zo ouvè kaye a se vre men Zo sanble byen pè. M vle di nou ke An nou poze tèt nou kestyon sa pou nou di eske dènye sòti zo yo, eske sòti sa yo fè enpak sou baz 400 mawozo. N ap vini anpe pli ta avèk anpil deklarasyon zo paske n ap fon konpil pou ou paske gen anpil deklarasyon zo fè nan dènye moman sa yo menm lè nou wè ke yo poko parèt sou chanèl la nou kapab vini anpe pli ta. avèk deklarasyon sa yo men pou sa ki gen a wè ak òf pou Zo ta kapab kite peyi a ebyen Zo ta vle wi se kote l ye a pou l ta kite li wi men li yon ti jan pè. Bonjou pèp ayisyen bon bonjou pèp ayisyen se zo David se zo David nou konnen l deja m pa bezwen fè kras entwodiksyon ankò. Pèp ayisyen map di nou sa e batay la pa batay la pa dous batay la pa dous se sak fè m remèsye Bondye dèske nan Matye 4 li te fè m renonse avèk lajan so l te fè m renonse avèk baz ki se bèlte bèl machin bèl sesi bèl sela Bèl diri, bèl poul, bèl bèf, bèl vyann, li te fè m renonse avèk bagay sa yo. Men nan moman sa a, si l fè premye pa, mwen fò m fè dezyèm pa. Fò m renonse avèk viza. Fò m renonse avè l. E m ap di nou sa sensèman si m te yon nèg ki grangou, si m te yon nèg ki grangou, m t ap pran nan tranp. Gen de Ayisyen la etranje kominyezon, Nan diaspora ta sanble se 400 mawozo yo ye. Yo pale angle byen. Epi yo pale angle byen. Sa se pa gouveneman ameriken an vre. Jamè e pa vre. E pa li menm. Si se te blan m tap konnen. Yo ofri m pou m pran fanmi m nan. Poum vin anbasad sedomeng nan anbasad ameriken sedomeng nan poum poum poum vini e pou yo bonm viza poum poum al ozetazini nan nan entèvyou ye vre m di enben pa gen pwoblèm li pa gen pwoblèm non bon m te menm gintan pran menm se lè Se lè m gen yon vwa ki di m konsa, Ou gen lè, ou gen lè bilye menn. Nan Matye 4, si Jezi te renonse avèk bagay sa yo, se pa w pral pran nan tranp la a? Se pa vre non! Enben, m santi vwa a di m, Al anbasad Sendomeng la pou wè si lapolis pa p tou pran w oswa si yo pa p tou vin pran w la a epi pou yo tou al touye w. Te mouri, li wè yo konnen yo pa ka touye m. Apre sa, m reflechi. M di non m se sitwayen peyi m k ap plede pou Sendomeng, k ap plede pou Malpas, k ap plede pou Grantye, k ap plede pou Fonpayize, k ap plede pou Kwadèboukè tou. M pa p ka pati san pèp sa pa konnen. M sipoze pati pou se Ayisyen ki pwal mete m, Ayisyen ki renmen m yo ki pwal mete m anbasad ameriken an e ameriken ki e ayisyen ki renmenm yo bal resevwam an amerik yo dim yo yo dim yo pa gen pwoblèm m di anben s fò yo resevwam yo di non f anvan yo resevwam fò yo fin pale avèm anvan men sa a mwen m ti wòf sa m pa bezwen l Si ayisyen bezwen m antre ozetazini ya met ansanm ya fè m antre ma tonbe nan pla men ayisyen ki renmen m a epa se pa tout ayisyen dyab la epa tout ayisyen kap manje ti david epa tout ayisyen kap devore ti david sa m kwè l depi w se goliat wap rayi ti david depi w pa goliat ou paka rayi ti david depi yon moun pale ti david bal yo Depi yon moun pale ti David mal li se Goliat. Veye yo. Ebyen pèp ayisyen mwen menm map fè nou konnen lè ti David te al nan gè a li menm e pa dè manje li te ale se manje li te pot ale. Ebyen mwen menm se mwen t gen la pawòl poum poum bay m pap pran m pap kite nèg achte m non mwen menm e gade ti ti ameriken ki natiralize, kòm si m ta di w, Ayisyen ki natiralize pa Ameriken yo, ti Ayisyen sa yo k ap fè ti plan sa yo, Ti David di sa p ap pase. Ti David di sa p ap pase, se pa Ameriken vre. Sa a, se pa Ameriken. E, e, m pa kwè Ameriken t ap janm vin konn ti grenn nwa konsa, san ke gouvèneman ayisyen an l pa mete l okouran. E menm lè l kowonpi, e pa tout Ayisyen ki kowonpi. Du fait que li vin pran m an prive. Se vwa l tou ye. Eh eh. Ti David pa visye. Detwonpe non. Ayisyen, non pa pran m nan kou sa. Gade Ayisyen mesye, m ap plede pou peyi m. Gade, e sa k fè mwen menm, nou menm nan etranje a m p ap janm fin kwè nan nou. E pa nou tout non, genyen m ap kwè nan nou, genyen m p ap kwè nan nou. Rezon. Ok. Ayisyen an rele m, li di m konsa. De apèl yo konekte ansanm, yon apèl an liy. Li di konsa, yon Ameriken te bezwen pale avè m la men nan liy m bay sa yo. Manti! Li pa Ameriken. Si li te Ameriken, li t ap mande pasapòt avèk gouvèneman ayisyen an, yo t ap bral, yo, yo, yo t ap rele dcpj, dcpj t ap fè m apèl, epi yo t ap voye yon papye sou telefòn mwen, epi m t ap fè pèp ayisyen an konnen m ta pral rale l. Epi m t ap voye paspò m nan ba yo, yo t ap fè paspò, yo t ap bay lenpòt ki lenpòt ki moun pot paspò pou mwen, epi m t ap parèt Ozetazini legal. Li pa t ap janm bezwen bezwen m parèt inegal. Ou wè sa m di w la? Gen bagay fò m fè nou konnen Ayisyen, blan an ap fè Ayisyen ki nan Amerika a ap fè konminyezon la a tande pou yo detui Ti David. Ayisyen, m pa mwen mwen m pa di m pa di Ameriken non, Ameriken pa t ap janm fè bagay sa a. Ameriken pa tap janm fè bagay sa. E fòm di nou sa tou Ayisyen, les Haïtiens. Nèg yo gentan tèlman pran tèt mwen. Si m pa gen gwo dyab avè m, si m pa gen gwo Bondye avè m, y al avè m wi. Ay bon menm, bon menm, bon menm foto pyès mwen m gentan voye ale ba nèg yo wi. Ohh! E sa k fè mwen menm, mwen menm m ap di Ameriken, nonm nan men ayisyen ki pran pòz yo, yo natiralize tèt yo pa ameriken ki rele m pou di m sa yo di m nan, nonm nan men yo, e pa pou zak sal. Nou konnen deja mwen menm, mwen m te mafya, m kite mafya, nonm nan men nèg sa yo, Ameriken nonm nan men nèg sa yo. M konnen sa mesaj sa ap rive lwen anpil. M konnen mesaj sa ap rive lwen l ap rive nan zòrèy ameriken an. Pou m ba nou prèv de sa ke ayisyen mele ansanm nan amerika a bezwen vin pran m pou y al touye m pou nou tande yon prèv. E pa ameriken non, ayisyen nan amerika kole de lan kole tèt yo ansanm la epi pou yo yo konn tèt mwen ka pati pou ti anglè k ap pale, ririri m tande pati. Dayè mwen m a ayiti m pa cho. M pa jwe a la polis mwen menm. La polis ka konnen m cho avè yo mwen m pa jwe a la polis mwen menm pase m te vòlè m kite vòlè. Nou pral tande konminyezon. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.